Papa e manman baz la ki te konn finansye bal la, li se ti sè ki te konn finansye zam, li se ti sè ki se bon grenn. Men, e gen de bon grenn nan dyaspora a toujou, men se yon yon t konn nèg moun sa yo pèsonèl. Mwen menm mwen m doute te depi yon yon yon kote, baz la ap an feblès dirèkteman. Depi w al yon kote l pa gen aksè avèk telefòn, baz la ap yon kote. Ou wè tout pale m ap pale a la, ti sousou nan penitansye nasyonal, yo yon toujou gon telefòn l ap pale. Mande w kote w jwenn, kote l jwenn li, si se polis ki ba li l pou l pase lòd, ou pa ka konnen. Sa k fè mwen menm, liv la la a, m te fon layf m te di m fèmen liv la. Paske si ke yon pòsyon ap fè, e bon pansyon ap defèt monchè li pap janm mache byen bon wè sa map pale la demen maten bonè la ou konprann si se ayiti m te ye yon gentan voye fann tèt mwen li ta pèdi tout solda l yo tou li konn kiyès yo rele m. Men nan men o final ou tou pa reponn kestyon an ann gade koman zam bal fè rive jwenn nou nan baz la. Tande cheri tande non monchè kote ou wè mwen menm TT ou wè mwen mwen m son nèg nèg paka peze koum poum pale sa vle di se pa anba minòt mwen ye se mwen k chwazi fè peyi yon sèl jou konsa ou paka bezwen la repiblik pran dife. Bon m konprann ou men an sa m panse ou ka ban nou ide paske lè map gade volim zam nou pa janm an pann katouch gon kote yo sòti. Non sa pa gen pann yo vre non. Ebyen la repiblik ap konn tout bagay sa yo wi. An tou ka wè, ti David, ti David pase sou mwen. Li pase sou mwen. E... A David, ou pase sou mwen, mwen jè, ou pa repon kèsyon. Pepe, pepe, bon, pepe, bon m konfi mò, ti sè son bon gren nou di m pase sou ou. Non, mwen men m dakò, m te konn sa, m te bay detay. M ap pale ou de kounya, bon, da ti sè aktyèlman li nan prizon, men, m ap pale de... Jan nou jwenn katouch ak fasilite a, alòske peyi a pa pwodui katouch, kote yo sòti, kòman yo fè rive nan baz yo? Tete m dout, bagay sa yo, se bagay ki nan liv nou, gen kote ke n pa ka manyen, gen kote si n manyen l ap fè san pant. Pandan mwen avè w ap pale nan radyo a la, epi w ap tande la repiblik pran dife, ou konprann sa m di w la, moun ap rele anmwe kot bagay sa sòti. Konprann yo te met dife sou lòt alye li t konn mache avèl la, fò nonm sa fonse son mache kot yo yon tou wi pou al konprann pou al konprann pou al fè transpòtasyon son de kesyon met moun dò chita lakay ou epi pou peyi fèt. Kiyès ki Patrick lè ou site 2 non lè ou dim Ricardo epi Patrick kiyès ki Patrick la? Patrick ti vwa misye misye gon tu vwa lèl pale li pale an wo e konprann misye yon patnè kle nou ka toujou wè misye ap fè pakou pakou sou moto peyi cho pa peyi cho lap fè pakou nan peyi a pou ap pwal fè trans transpòtasyon de lè byen nesesè ou konprann sa m di w la pase otrefwa lè ke anvan kem te vin la m te gen 4 kès bal lakay mwen e li menm ki te vin pran 2. pou l te pote ale onprann pou pou planifye te kraze moun kwadèboukè e se pou ak e mwen menm se pou se pou tèt alyans sa ke m pa t siyen ou konprann sa m di w la ki fè m wè twòp twòp san pral koule m te oblije lage pye m se pa t avèk lajan moun non m te pati 700 mil dola se te ou tande t ap pale a frè m e le 8 wi lajan sa li te vin jwenn mwen sendomeng Ou konprann sa m di w la? Bondye li menm li te vle m vle m fè yon kou tankou Zache. Ebyen sa sa te fè m plèzi pou m te gen lajan sa a nan menm pandan nèg yo t ap kraze moun Kwadèboukè, vòlò machin epi pou m t ap bay ti malere kòb yo al repran machin yo. Ou konprann sa m di w la? Yo konn sa tou. Yo konnen tou ti malere anba yo, ou konprann, ki pa t ka pran machin, ti kamyonèt yo, nèg yo yo t ap pran, ti prive yo, pandan y ap kraze peyi a y ap pran machin epi map sa map bay 40, sa map bay 50, ou konprann sa m di w, ou konn nou pa ka site non yo, men nou fon gran zèv a lajan sa e lè nou wè yo tap kriye n devoye ba yo ladan. An ann gade pati sa a paske m pral kite w ale men paske w di anpil koze byen ke w fè ti rezèv m ka konprann ou pwomèt pou w. Pati sa m pral konfime pou w lè paske w a tande pati sa epi toksik oksidan ka foudouye ak. Lapolis bon mdou konbe zam kolèg gen nan menl pou wè si w ta fon pote boure e lè wap pote boure a tou gade pou wè lè wap pote boure al bloke latranblè epi bloke michwo epi bloke mitan wout la epi bat sou ta meton tèt ou sou sou vitelòm ou menm sèlman ka goumen avèl ou dechouke l mpoko ap bay lòt kontwòl lòt baz yo non misye misye gen 13 zam nan menl anndan. Wap pale de kòlèg. Misye gen 13 zam nan menl. Wap pale de kòlèg? Yeah, kòlèg gen 13 manch long nan men nan dan. 13 manch long, kanmenm. Bon ti bagay men, ann gade sa. Souvan, nan aksyon nap poze yo, swa nan kidnaping yo sitou oubyen yon seri de krim, nou gen plizyè machin nou itilize. Anpil fwa se machin ki gen sè plak sèvis de leta oubyen kò diplomatik oubyen ofisyèl. Kòman pwosede sa fèt Zo? Nou gen yon kantite plak ke nou genyen lakay nou? Non monchè, pandan n pran machin nan nou tou kite plak la nan men. Tankou mwen menm, mwen m te gen, mwen menm pèsonèlman, m te gen 13 machin pèsonèl yon yon te ban m woule pou mwen. Konbyen machin? M te gen 4 pwa dou. M te gen 4 pwa dou. Epi m te gen 4 zo reken. E nan operasyon nèg yo chak lè gaspiyay gwo kè chak lèl wè lapye epi mwen mwen m sou machin gwo kè ya fè Ricardo bay machin yo wi bay machin yo bay machin yo men pandan map vin la pan pandan map vin la an gade m wè pandan map vin la wè an gade m wè m te kite 2 zo reken e machin pam map pale w la e pa machin lamò non lamò li menm se se yon jeep gri l genyen yon jeep gri avèk yon dòj nwa. Konprann apre sa tout machin yo m te al rale tout lakay li a lè m te chèf 20 desanm nan m te al rale tout met anba pye bra m men apre sa mwen menm e nan pwadou m te mache amè ash 3 m te gwo amè ash 3 konprann amè sa amè sa ou kwè se pat amè kòlèg te pran nan men Ruth la yè e izo nèg ki lap li yo te negosye e yo te pran nan men yon dam ki rele Ruth yon amè ash 3. Yeah izo vilaj se li menm ou konprann yon yon te rele li te dil izo. Sa di izo se alye 400 mawozo? Yeah tout sa yon yon man dil la li pa gen pwoblèm non e sak fè ou konprann sam diw la amè. Amè sa pa gen nèg ki taka rete l anba boundam non bon dous la pa gen nèg ki te ka rete bon dous sa anba boundam amè sa lè kem lagel nan bra lè kem lagel nan bra la tè san chòk wi ou konn lè sa m te chèm li te gon bèl son nan boudal tou bèl son menl te gon ti vis pa dèyè ap kraze Eh oui t konn ki moun kap pale a ou konprann si lap tandem la e nèg ki tap baw bon ti manje vin anndan preche levanjil avèw ou konprann epi e mwen menm tou ou konprann lè yo te mande konbe konbe lajan epi mwen menm mwen te dakò anile pòsyon pam nan epi mwen poum te voye ou ale em te remèt fanm ou nan men sou on motosiklèt ou konprann nan nan balbas se mwen kap pale ou konprann ou te dim ou pa prete ayiti Ou te gon, ou gen yon pitit. Ou konprann sa m di w la? Ou gen yon pitit e yo t nè e se te, monchè m p ap ba w manti frè m, se pa nèg ki te konn ap fè mal a san pou san k ap pale avè w la non. Se nèg ki te toujou ap plenyen wi pase dosye kidnapin sa lè ke mwen menm mwen vini m wè jan moun yo ye. M p ap ba w manti tou, m fè anpil gras tou wi. Wit e e Wit ka di sa tou malgre depi lè l lage a tou ma m pran nouvèl li, ou konprann. Men Wit ka di sa. Pandan Wit anndan m fè gras a 3 moun. M fè gras a 3 moun pandan n anndan. Se se Ah sa vle di nou te kidnape Ruth la epi nou pran machin nan? Yes, non sa se sa se Vitelòm ki te voye moun sa ba nou. Epi kòlè k te al pran l li te pote l ban mwen anndan. Tèt chaje. Men ann gade sa rapid paske ou tèlman ap di bon bagay ou wè jiskaprezan moun yo vrèman konekte. Wi David. Oh e ti David kap pale la wi. Se pèt peyi nap fè wi frèm. Si pa gen sitirans pa gen vòlò non papa. Banm diw, mwen konstate kote nap fonksyone nan plèn nan, nan raje anba pil pousyè, nou pa vrèman gen kote pou nou kenbe moun. Premye gwo kidnaping nou te fè. Se te douz relijye yo, pami yo de franse, ke Lanmò San Jou te di e franse yo t plis enpòtan pou yo. Apre sa, m wè nou vini nan kesyon disèt misyonè ameriken. Non, lè sa a, lè sa a te ke m te malad, men lè sa nou vini. Ki kote nou kenbe moun sa yo vre pou yo fonksyone, ba yo manje, etc. Lè douz misyonè yo, lè douz misyonè yo m te malad, m pa t anba. E lè ameriken yo m te anba se pat mwen menm fyèl fyèl yo te pete pase lè nèg yo te chwazi pou bayo manje mango sa vle di nou menm nap nou menm nap pale de sa ke n konnen e lè ke m wè lamòt te di m konsa li bal met yon zam nan tèt chak ameriken yo m te di si w oblije met zam nan tèt yo ma oblije fizye w pase e blan yo ye e nou te chwazi pran vant stil atè lakay nou pou te vante nou pou te vante yo e pou sèt rezon sa nou gon fanm nou te kite l paske l te fache, li pa t vle vantilatè a al vante blan yo. Ou konprann? Lè sa gaspiyay vin kote m, li te di m manzè pa bay respè. Ou konprann? Apre kèlke tan, m oblije kite l. Lè ke Lamò te lage twit sa a sou Ameriken yo, m te di kyèt, kounye a m oblije baze kote yo kounye a. Lè sa a, m te twazyèm chèf. M fè senkantnèf jou ap veye Ameriken yo. Jou m al dòmi an, Ameriken yo sove. Bondye vin chache yo, yo va sove, Bondye vin chache rès yo. Pase mwen menm, mwen m te kwè nan Bondye yo a tou. Pase si nèg la pa pè, li devan lamò zanjou wè l ap di lamò zanjou vòlè. M wè nèg sa gon pisans ki terib sou li. Chèf misyon an menm m wè l ap di lamò e vòlò w ye menm. E vòlò w ye, ou vin nan, m vin nan, ou pran machin mwen, konprann, ou pran kòb mwen, epi ou pran m ankò met dèyè l, se vòlò w ye. Pase mwen menm, mwen m chak lè m vini, m te toujou ap di yo kwè nan Bondye Chadrak, Mechak, avèk Abèdnego, epi n ap sove. Mwen prale, kwè ladan yo, paske mwen se sa wa a li te di sèvitè yo ann Ejip, an Babilòn konsa, paske ou konnen nèg sot nan Bib la lontan se Bondye k ap fè nou fè ti repase sa a pou pèp la ki avèg, paske si pèp la pa t avèg, li di nan Eklezyas premye vèsè 3 a, m redi l ankò, San sa tap rapòte yon nonm pou fè tout viw ap vòlè epi ou pa janm pran yon ti plèzi. Tankou mwen menm la gade nan yon peyi la m pap baw manti nan ti plaj mwen konprann epi map fè ti vire m alèz esak fè mwen menm map ouvè je nèg yo m ta renmen gaspiyay tou alèz tou m ta renmen lamò konprann, avèk tout lòt inetre kòlèg la, monchè m pap ba w manti nonm sa pi pi inetre nan nan touye moun. Depi wè l kage bous zam li nan, li pa bezwen konn inosan, pa inosan, se tout, e sa k fè mesye o, humm, e Bondye t wè bagay yo, e Bondye t wè bagay yo, se te m t ap touye misye wi. Anvan kem kite baz la manke touyel wi ou konn kijan manke touye misye. Bon erezman oubyen malerezman ou pat gentan fè sa men ann gade kesyon m nan te ale tou nan sans pou m di w lè map gade kwadèboukè m pa vrèman wè kote n genyen pou nou sere moun nou kidnape ki kote n mete moun sa yo. Ebyen ok ou wè moun sa yo TT non monchè e peyi nap fè moun sa yo moun sa yo mete moun sa yo tou prè baz la. e dèfwa tou moun sa yo tou onprann nou konn al mete yo ti kote bon moun yo depi yo kidnape moun moun nan pa alèz pase se dè de ti chanm kay onprann dè de ti chanm kay anmi dèfwa ou konn jwenn lenpòt 15 moun nan kay la ou konn jwenn 25 moun tou kwense tou chita epi len met tèt sou lòt a Non men ki kote, eske se kwa de bouke ou nan tomazo nan al ksere moun sa yo? Nan tomazo menm tete, e peyi nan fè wi, pase lò wè la e dcpj sou sa, e nou menm tou, dcpj jwenn avè nou, nou ba yo plan, se ni kantre pran nèg, e pi yon pran, a ni pase pran wi, klap klap loup loup, klap klap loup loup. Pase mwen menm pase mwen menm map bezwen pe selman epi yon pwen poum frape devan nen machin poum di atansyon e mwen sou sol la tout neg pliye zel yo e si yo fè fò tou yap mouri tou e konsal ye e peyi nap fè men lè operasyon sa pral fèt e lè operasyon sa pral fèt tou monchè mpap baw manti genlè genlè travèse pou yo ta travèse yo yon prizon. Pase sou wè frèm nan gntan konnen map mache depi machin yo ap file depi yo bon depi yo kite komisarya kote yap sòti a li menm lap gntan dou monchè tèl vitelòm travèse lap gntan di kòlèg travèse lap gntan rele tout chèf yo kanpe fonsèl oswa mete yo nan o sa vle di frèm nan e pou yon pou yon nèg 400 mawozo la pou manyen n nan ke l pou manyen n nan pye l pou manyen n nan ponyèt li sa ap trè difisil si se pa ti David ki met pye l atè. Ok ann gade pati sa ti David èske w te enplike nan kidnaping konfrè nou Alexander Galvez ansyen jounalis ti koze nan panyòl sou Caraïbes FM? Ooh dim dim kilè te kidnape sim te la map di w m te la pase e lè nou antre la ba se mwa fevriye nou te sot anba maladi nou misye kidnape w yon ti tan ou potko rantre ou pa sonje e ou pa di w pa konn galvès galvès misye konn ap fè ribrik sou karayib ki rele ti koze nan panyòl eee non mwen di w konsa m. M antre mwa fevriye nan baz e baz anjeli. Mwa jiyè m antre. Mwa jiyè ok. M te vin mwa jiyè. Eske sou mwa jiyè rive sou 6 fevriye eske nan lè sa yo yo te gentan pran l? Ou yo te gentan pran li? Non, di fè m te la kanmenm. E kyèt wi granmoun, ou pa wè lè kòb yo konn vini konn gen men an 5 dola, an 10 dola, si moun nan te gen kòb li pa tap vin konsa e blòk mil goud ki tap vini. Sa vle di gen kèk bagay menm lè yon yon di non fèl, fò nou met grenn nan mounda nou tou menm jan avèm tou pou nou di yon yon non nou pap fèl, ou konprann sam diw la. Sa vle di gen bagay fò nou stab sou le jèn timoun nou ye. Lamò si w pa poze sou bagay sa a tout gaspiyay map voye pran manman nou aletranje wi. An manman lamò aletranje? a tout a tout manman gaspiyay. Depi wè nèg yo pa poze sou kidnapin nan map oblije remèt dcpj dosye a gilè se manman yo a papa yo an yap fè kidnapin Lè w di aletranje, sa vle di Kanada, Etazini, Repiblik Dominik, ki kote? Brezil, Chili? TT kite m pale, TT kite m pale, se mwen kap ba ou Ewòp, ou pa konn, ou menm ou konn afè paw de peyi a, mwen menm mwen m konn afè pa m de gen m nan. Si w wè nèg sa yo pa poze sou kidnapin nan, e peyi m ap fè? E ou ap wè m pran radyo epi m di men tèl kote manman lamò ye, men tèl kote manman gaspiyay ye, al pran nèg sa yo. Fò nèg sa yo poze sou kidnapin nan e fò nèg sa yo poze sou wout la tou. Wout Malpas la, wout Grantye a, Sendomeng, fò nèg sa yo ba wout sa yo yon chans, fò nèg sa yo ba moun sa yo yon chans, ou konprann sa m di w la, libète pou wout yo, èske w konprann, ti mache Kwadèboukè a depi m tande nou toujou ap penetre Nou toujou kite kòlèg ap fè sa k pa bon. M ap ba antèn ni sou sèn non, konprann sa m di w la, ni sou frè non. Nan aletranje a, m ap fè w met kòd nan pye non epi nou menm n ap dekouraje nan vòlè a. Pase vòlè a se pou yon bon repitasyon pou figi nou. Ou wè la m bon met yon bann rad sou kabann ou ap fè tiktok. Mwen menm pandan 3 jou m gen tan nan 5000 konbyen abòne. Bon si w te kite vòlè menm jan avè m ou t ap bon, ou t ap gen plis abòne pase m. Paske gen moun dèyè w pase men yo men moun yo pa oblije swiv tiktok ou a paske se yon tiktok enpi ou konprann tiktok pa m nan se yon tiktok benediksyon paske kounye a m konvèti m repanti e m renonse e m ap denonse. Wi bon m konprann gen ti rezèv kanmenm ou fè men manman nèg yo aletranje kidonk n a eseye chèche bon m di w nan 3 moun yo te arete ozetazini Ti sè, non li se Eliante Tunis. Se vrè non l, m pa t gentan set up sa sou ekran. Genyen Jocelin Dor e Walder Saint Louis. Èske w konn nèg sa yo? E tete mwen m tou konsa, m pa p manyen liv mwen konsa. E gen bagay k ap pale, e gen bagay tou ki poko ka pale pou m pa met pwoblèm nan larepiblik. M kwè yon pwochèn emisyon, ou gen pou w jwenn avè m Map rele w epi pou nou pale pase vwa nou komanse a ale. M santi sa. M pral kite w ale. Donk, dènyè kesyon pou m kite w ale Zo, ou bay garanti si leta Ayisyen, dcpj ta vle kolabore avè w, ou te kapab ede yo nan idantifye chèf gang sa yo kap bay pwoblèm nan Kwadèboukè spesyalman? Tete m pral di w byen tou, gen yon seri de ti jèn nan entènasyonal la tou, ou wè ki aplike nan bagay sa, se paske lè yo vini Ayiti, yo konn yo konn an otaj prèske pran yo, ou konprann sa m di w la, pandan yo wè yo an difikilte, epi Ti Sè li menm te gen tan bay men kiyès ki ka ede l nan kankou a, e Ti Tete vle Tisè te vle fonde baz li nan peyi aletranje men se pa nèg ki te gen pwòp volonte yo non. Pase mwen menm epòk lè sa a m te chèf reyinyon yo konn fèt devan m e gen nèg yo konn ap mande òf nan la repiblik la aletranje yo konn yo konn prèske kriye menm e yo konn tante di yo pa ka vin Ayiti pase ou konnen depi yon a pale e a vouzòt. Depi yon yon pale frè m nan. Menm yo di depi yon depi w pale kè vakabon sote a depi yon yon pale tou kè vakabon sote tou wi. Ou konprann sa m vle di? Sa k fè gen yon pakèt ti jèn tou, si yo te dakò pa janm vin ann Ayiti, yo pa t ap tonbe nan sa yo tonbe a. E m kwè lè liv la ouvri tou, pa gen nou menm e nou menm ki rele san pay la pa gen sa nou pap di. E n ap bay li, n ap bay referans biblik. N ap bay li, n ap bay referans biblik. Sa vle di granmoun mwen, nou gentan pale anpil la, nou pa ka bay an twòp, nou pa ka bay, nou prèske nan dezèdtan, ou konprann? Nou, nou, nou, nou pral nan inèdtan, karann si minit. Eske ou konprann sa map diw la TT? Non ou kòrèk, ou kòrèk. Yes, sa vle di se menm, e menm jan TT, yon nèg gen dwa pranw la epi l diw TT, eske ou dakò mouri pou radyo a, si ou pa dakò mouri pou radyo a, an men, ok, ok, ok. Bon m pran le ka de ti patnè wè kap pale sou Facebook la ki tap travay avèk komisè kwadèboukè a. Lè ke misye vin lakay la nou pran misye. Kòlèg pote e, menm polis yo bay yo yon antèn sou li, yo yon voye prann. Ou konprann sa m di w la? Epi lamò, ou konn lòt bagay nan menm pou l. Zo, non. Ou di yon bagay la ki enpòtan. Ou di ti patnè t ap travay avèk komisè Woje an, se menm polisye ki bay yo yon antèn sou li. E sa w di la wi? Wi. Fè foto l, fè foto l kòrèkteman voye bay mwen a lamò ak aspiyay. Epi kòlèg menm w konn ki tan delege kouri al pran l. Sa vle di se menm jan lè misye vini misye wè l sou lamò. Lè misye wè l pou wè l li prèske mouri. Kounye a misye mande pou l travay nan 2 kan. Ou konprann? Misye mande pou l fè nou pran polis yo. Misye mande, ou konprann sa m di w la, pou l travay avè nou. Sa vle di se 2 bagay. Sa vle di nèg la wè zam, zam nan zòrèy e fi. E fè w remake figi misye, ou konprann, te gentan tanmen fè boul. Ou konprann sa vle di? Misye te dakò pou l te vann polisye yo avè nou. E li menm tou li te ka tante vann nou a polis yo tou. Se kòm si mwen menm pou m di w e nèg nèg nèg yo al nan akademi, mwen menm nèg yo kite m etidye e e e akademi nan bib la e mwen menm lè m ap pale w de kat pre kadino, sa vle di lapolis a yon sèl bagay li bezwen pou l konnen lè kat pre kadino epi li menm pou l ateri pou lenpòt baz li pa bezwen ap pran ti malere k ap kondi moto konprann epi menm non menm ankò ki pran nèg la retire l konprann achte vye moto ba li konprann pou l al ba nou antèn se menm non menm sa k ap rele yon yon k ap rele la mesye polis kwadèboukè yo n ap fè krim mesye n ap fè krim kòm mwen menm mwen bon mwen mwen m pa t ka gad misye tou jan n t ap pale a tou bon jis m te vire do m m ale m pa konn si yo te touye l si l te viv konprann. Sa te fèm mal menn. Polis kwadèboukè yo menn se son dè nèg enpi menn. Nèg yo fè foto nèg. Kòman w ta santi w nèg yo fè foto a? Sa vle di komisè Roger li menm li pa dakò men polis yo dakò. Komisè a on bon ti komisè. Janm wè lamò mande manje mande manje l. Pase si ke li te nan enterè l li pa tap mande manje l. Ou wè sa m di w la granmoun pa jwe. Tèt chaje. Map kite w ale Zo eh m te ka. Ah ou genlè pè pou w pale wi. Tèt ou genlè pè pou w reponn wi. Non men se ou t di m ou vle ale m pa gen pwoblèm non mwen menm. Si w vle pouse m pa gen pwoblèm non men ou pa vle ouvri liv la monchè. Non monchè Tèt eh tout kesyon w poze m la m reponn ou paske ou konnen gen pawòl. Paske m pral di w yon bagay m pral di w yon bagay Tèt eh pase dosye nou poko klè ou konprann. Dosye nou poko klè avèk lapolis, nou poko konn reyaksyon lapolis avèk nou e nou menm nou gen fòs nou pa pral nan prizon pase gen anpil prizonye k ap tann nou pou l pete fyèl nou, ou konprann sa m di w la, yo gitan yo rele nou sou telefòn yo di nou sa e lapolis m p ap ba w manti si pandan mwen menm mwen m pa nan vòlò la ou vin sòti pou pran m ou pral avè m nan prizon an mouri pase si se kwadèboukè e menm vòlò yo m p ap kite w arete m. Bon pandan ap tire sou mwen map tante pran zam ou an nan men w epi m epi m map frizz ou m pap touye w non map fè w konnen ti David ki la. Ou konprann sa m di w la pase nou pap antre nan batay san ke po nou pa double si jou nou rive pou nou mouri se sa men tout tan jou nou poko rive ou konprann sa m di w la pase nou deside jere 2 pitit nou avèk madanm nou nou pa nan manyen afè moun ankò e ou konprann e nou renonse nou di tout sa ke n te konn fè yo e depi w wè tete resevran w moun Tèt chaje. Men zo, m pa tap kite ou ale san m pa mande ou sa paske youn nan konsta m fè tout nèg ki se chèf gang nèg sa yo sèvi anpil gwo dyab kòm si yo souvan nèg yo gen pwen. Eske n genyen kòm si ougan spesyal ki travay pou nou ki pou mete pwen sa yo sou nou? Gangan 400 mawozo a rele Tize. Tize a sitiye l nan Bouten. e nan bouten pou al kay ti ze dwat ou oblije kafou vodrèy e lè ou rive kafou vodrèy non ou pase nan latranblè 5 epi ou vin tonbe kafou vodrèy ou pran wout bouten an dwat e lè ou rive nan kafou bouten ou desann nan salin nan ou rive kay ti ze dirèk li gen mezon abitab li epi li gen mezon djab ti zoe mwen ti zee mwen t pale a non kon non non non konnen non paka toke kòn non avèm e mwen t pale e mwen t pale non non paka ni fè kòm cho ni ni fè kòm frèt. Koman w di misye rele, misye rele ti zen? Misye rele ti zen. Pou lapolis antre lakay misye dirèk dirèk l ap pase, l ap, l ap pase, sa vle di ou fè m, ou fè m, sa vle di, sa k fè m pa, sa k fè m di w sa e paske avanyè m ouvè liv la, avanyè m ouvè liv la, sa, sa te nan tèt liv lan, sa e ke sa yo m ap, sa yo m ap ba ou a m te kòmanse sou ou a, Apre sa, m te pran kons. Tizya e konseye Balzà l ye tou wi. Konseye l ye. Non men, s on gwo bagay ou di la a wi. Sa vle di, Tizè ki se ougan baz la se konseye baz la tou? O! O! Tizè te fou frekan avè m, li di m konseye pi gwo pase twazyèm chèf. Lè sa a, m te twazyèm chèf. Mwen janm di Tizè pa fè sòt. On chèf pran on konseye ba l konseye? Ki jan pou w ta fè di m konsa, on konseye Anvan m ale m te fè l playekil wi. Men misye se konseye baz la, konseye, konseye. Anyen pa ka fèt san li, anyen pa ka fèt san li menm. Se li menm ki pou pale. Ou konprann sa m? Se li menm lè ke lamò fin pale, lè lamò te premye chèf, li fin pale. Ou konprann sa m di w la? Gaspyay fin pale epi mwen m pale pou Tize pale. Li konn bezwen pale avè m anvan m. Li non Tize ou pa ka pale anvan m non. E twazyèm chèf m yo wè l pale anvan m. E sa k fè lè ke m te vin moute premye chèf li te vin gen gwo pwoblèm avè m paske mwen menm mwen m pa t pote kola avè l paske mwen menm depi m chèf m pa pote kola nèg k ap vin ban m konsèy apre wa a paske mwen mwen m tou konseye tèt mwen paske mwen mwen m twòp mwen mwen m twòp pou m ta dirije yon baz yon vòlè paske mwen menm fòmasyon pa m nan e pa vòlè te ban mwen e Bondye te ban mwen. Tèt chaje. Non men, pa sèlman, pa sèlman lòt bò a nan, nan, kòman ou di nan biten, men m sonje ou te di ou menm, ou t al mete granmoun sou ou nan zòn Mibalè, sa di zòn Mibalè a tou gen nèg ki sèvi avè nou. Pèpè, yo tou mèt biliv, ou wè si m te pran pren nan men Lamò, m te pran pren nan men Tizè, kò m gentan cho lontan, fyèl mwen pete deja mon chè. M pa pran pren nan men nèg isi mon chè. Pa wè menm, m pa pran pren nan men nèg lakay menm pou jwèt. Tizè bat tout nèg baz yo pran. Ti ze ba gaspiyay pre 3 fouchèt, li ba gaspiyay 3 fouchèt. Kisa kisa 3 fouchèt la? On djab gaspiyay genyen. Lè w wè nèg yo nan lari a mouchwa wouj yo nan kou yo, kou yo plen epeng, e ti ze t ba yo pwen sa. Kisa pren, kisa pwen sa gen ladan l li menm? Pou dis pa, pou pa pran bal? A m tande pou pa pran bal, gen ladan bounda yo toujou pete. Ti ze al met sou djab ou a toujou. e m pa ta konseye w ti ze pou w al fè pou w al met sou djaw an ou va vòlè pren pase m ap antre sou ou premye moun m ap pran e ou menm antanke granmoun sanwont paske se peyi n ap fè. Bon ou bayo anpil wi men lanmò di lè l soti li pap soti san ke l pa fè malè eske misye son gwo chèf gang vre nan baz la lanmò sanjou. Lanmò. Lamò son Lamò son pisan chèf de gang wi men Lamò konn sa byen anpil e si w tap pran apèl m tap fè w m tap fè Lamò rive pou m mande l si ke l pisan pase m ou konprann sa m di w la Lamò pisan anpil men Lamò gen nèg li pè. Lè w di pwisan anpil, èske se jan misye, non non, lè w di misye pwisan anpil, èske se nan tire bal sou lapolis oubyen sou lòt baz, oubyen se djab misye t fò sou li ke anyen pa ka rive l? Lamò konn tire, lamò konn tire, lamò gen djab tou, lamò pa ret senp. Lamò pa ret fè tan non pou l mouri. Nèg sa yo kontra yo pran. Lamò konn tire men nan moman la Lamò vin manke pa gen kran. Lamò pa gen kran kounye a monchè. Lamò prèske nan ennan edmi la depi Lamò pa gen kran menm menm menm menm menm menm. Depi lè ke m twazyèm chèf Lamò manke kran. Bon men bon lè pou a bon lè m vin premye chèf la menm Lamò pa anyen menm m pa konn depi pandan m ale la m wè l ap fè gwo vwa dyelit bawon plèn rerererere a. Uhmm eben sam konprann la zo avanw ale ougan yo pa inosan non nan sa kap pase nan kwadèboukè epi nan lòt baz yo tou a se ougan yo ba nou pwen poun ka trake popilasyon an. Eee mwen di w ougan prensipal la ougan prensipal baz la rele Tize e nonm sa ka al chache dyab ka al achte dyab byen lwen e li vann nèg yo dyab tou. Non men, lè w di ougan prensipal, kidonk gen lòt ti ougan sou kote t ba nou lòt ti bagay tou, nou met sou nou ti degre, ti senp. A, mwen menm, mwen m di w, lè w di non pa mete m ladann paske mwen menm m pa t pran premye nan nan men ti nèg isi mwen menm. O, se, kote w, se anlè w al pran pa w la w menm, lòt kote? A, monchè mwen m p ap ba w manti, m gen, m pou, mwen menm mwen m gen. Ahh granmoun pa jwe si se pou bagay mwen menm kilè se pou chak moun m antere nan zòn nan m jwenn yon bagay diferan e menm mwen menm mwen m gen 2 m gen 2 granmoun pa jwe m gen 2 granmoun pa jwe ki se granmoun ki pa granmoun mwen men m gen 2 granmoun pa jwe ki se kado pou mwen menm m gen 4 zanj se sak fè nèg yo te pè m anpil paske mwen mwen vole m vole m se nèg m se nèg M se nèg ki fè vwayaj lwen wi. Ahh nou santi sa. M se nèg ki fè vwayaj. Ahh nou santi sa. Antouka Zo ou di m ke fò n ta kite gòj la pou yon ti bagay. Eee petèt. Men eske ou konnen gen enfòmasyon te fè kwè nèg yo pa fin dakò a desizyon debloke a? Gen menm menas ki ta fèt pou wout la ta rebloke nan semèn k ap vini la. Ou pa okouran de sa? Non enben lamò li menm met rèv li te bay depi lamò rebloke wout la map bay non manman map bay non manman gaspiyay sa vle di depim bay non moun sa yo epim voye pran yo ap gen rèl nan la repiblik fò nèg yo fon fè yon poze yo epi manm epi map ouvri gwo liv la tou epi map tou ouvri gwo liv la bon mzou eske ou konnen kote ou ye la tou ou gen gwo menas sou tèt ou ou pa panse ou gen dwa panse ou pral di epi ou pa gentan di sa ou te vle di an. Byen sa mwen menm e sa w ta vle tete. E pa sa m ta vle. Anvwe. Non non non non e pa sa m ta vle men fò w dakò ke eske w dayè fèk sa w di m talè an menm prizonye ap rele w pou yo di w de bagay kidonk ou gen gwo menas sou tèt ou ou konn sa. Gwo menas non monchè depi e pou peyi m tande e pou laverite granmoun e pa manti m ap fè sou nèg ou konprann e pa manti m ap fè sou nèg ke liv mwen an ouvri liv mwen an gen liv mwen an tanmen ouvri la Ou konn fèmen liv la poutèt la repiblik di ti nonm sa gen lè fou a pawòl sa yo la Men TT èske sa m pale yo la ou wè m fou ladan yo? Nan ou pale anpil bon koze ke mwen te konnen ke w konfime men gen ti bagay tou w bwose w pa vle di pa egzanp kesyon kòman nou jwenn bal ki rantre nan paske pa bliye Zo Zo Zo ban m di w ou wè m pa vle repete Zo a plizyè fwa lè sa w konnen lan kreyòl la men Ti David. Bon m di w yon bagay, pa bliye ke gen anpil pawòl k ap pale pa rapò ak fason zam avèk bal rantre nan baz yo. Souvan yo akize kòm si dè zotorite. Eske sa rive pafwa nou jwenn kòm si dè zotorite vrèman ki parèt, ki pote zam, pote bal nan baz yo? Kòm si senatè, depite, majistra, minis, etc. Monchè, Ou byen di w, lè nèg yo vin nan machin vit nwa yo, yo pa ba w aksè non. Ou konprann pou w ta wè figi yo pase lè se ou a ki voye yon moun, ou konprann lè wè ti prent vit moun nan desann. Ou konprann pase yo pa pase nèg sa yo tou yo pa fin yo pa fè kat senk zanmi nan gang a yo senp zanmi wa a èske ou konprann. Pase mwen menm kay mwen mwen menm yon konn voye senk kès bal ban mwen epi m parèt. epi e vit dèyè t desann vit devan just ret dèyè epi yo vit dèyè a desann epi pòt dèyè a epi nèg nèg la li menm jan kel kagoule figil la se te frèm wè wè ou wè baz la baz la baz baz baz baz tèl man gen prensip tout a fè wi men ou konnen non gen kèk grenn nan kaye nou wi Non men eske lè sa se machin ki vini san plak oubyen yo gen plak ki tip de plak ke yo itilize. Nèg yo nèg yo playe plak de leta yo byen playe. Epi mesye ooh m gon ti nonm ki fèm pèdi yon seri de foto sa m tap pale yo m tap vin avè yo avèk tout foto wi ou konnen pandan nou tap pati ou konprann nou te resèt telefòn nou men si se pa sa m tap ba ou yo a tout imaj. Nan ou tap ede peyi a tout bon. Sa vle di ke ou konfime vre konn gen gwo zotobre ki parèt se yo t pote kès bal nan baz lan. Oh sa t vin a zam nan sa t vin a bal la tete kote nèg sa yo ye nan bra sa yo konnen. E sak fè mwen menm mwen mwen menm mwen mtou gwo chabrak la nan men nou mwen wè si ke yon jou yon jou ou wè si yon yon ta negosye lajan ankò ki donk mta vin ayiti mta desann ayiti ou ta wè yon apèl pase pase lamò a gaspiyay nèg sa yo mèt te fou yo pap rive sou mwen yon apèl pase ou ta wè apèl la mta konn se yon yon ki pase apèl la ou konprann. pou vin kraze m non sèlman nèg li yo nèg ki vin kraze m yo yo pa pral epi polis nasyon polis anndan kot yo yo ye a menm monchè a tete monchè wè m pa pale nan radyo ankò tande paske ou wè plan polis ayiti sa yo se plan bagay pou n ta derasinen tankou ma mayi sa a li fini yo sekle tè a yo planton lòt mayi e konsa pou l ta fèt e nèg sa yo visye yo sousou menn Yon chèf de gang ki pise konsa kap voye tiye moun nan peyi a konprann ki ka voye tiye manman w ki ka voye tiye papa w bagay ti nèg la negosye ou wè mwen menm ki ti kouzin ki te nan tèt anba zouli ou wè ke lap negosye li boule kay mwen ou wè sa m di w la li boule kay mwen e l tante voye kraze m ankò ou wè sa m di w la ou menm poukisa ou chwazi bon ok bon map sonje lè 3 Lè fransè yo, lè bay fransè yo, kiyès ki tap plede bay yon telefòn pou l pale? Polisye wi. Paske lè yo te pran nen, yo te mare nen ak wad, ak avèk twal yo tap vide dlo sou nen li te fè pòz li te manke mouri a. Polisye yo konnen sa map di a byen. Fò yo wè se yon gwo nonm kap pale avè yo a, gade pawòl lap di yo. Yo mare nen l, epi yo tanmen vide dlo, ou konprann sa m di w la, lè ke l fon de tire l lage kò l atè epi yo, yo, yo redemare nen l ankò. Ou konprann? Men poukisa nou te rebal telefòn? Prizon de rebal telefòn. Non tou senpleman di l yon yon. Ou pran nouvèl manman w. Apre sa l santi l dekonsonbre. Men l pa t ap janm pale non. Non jamè monchè. Se pou sa n te ba l telefòn. E lè y al rele gaspiyay e l te gaspiyay kote l ye a l pa alèz lage moun yo. Sa vle di ou konfime vrèman se lapolis ki ap kolabore ak yon yon ki fè yon yon rete pwisan kòm chèf gang? TT, Ke ti ji map bwè la touyem. Si yo yon pa gen telefòn nan prizon baz la nan gwo feblès mwen mwen menm mwen mka rele w ann pran w manchèt epi on ti nèg filimèt nan do nou epi pou n al pran 2 premye chèf yo byen fasil apresa epi nou remèt lapolis rès nèg yo. Tèt chaje. Men m remake tou nan baz yo gen anpil fanm. Èske Ou remake gen anpil fanm tou nan baz yo? Mwen kap pale avè w la la yo yon mèt gen telefòn nan men l 150 telefòn si m bezwen pran lamò a gaspiyay. Nèg yo konnen la depi m met pye m Tibasen la epi m lage kò m nan Ayi a la ya dan Ola wap k wè yo byen rapid wi. Yo konn sa wi. Wi m tap di w Ti David, m remake nan baz yo tou gen anpil fanm, eske 400 mawozo gen anpil fanm kap ba nou sèvis anba a? Ebyen se sak fè kidnapin nan fè raj konsa pase e on sèl nèg ap gen 6 madanm e 6 madanm sa ap mete chak ap mete w lès 200 dola meriken chak semèn. Ou panse nèg sa yo, m wè la polis pa vle arete medam yo, met kòd nan pye medam yo. Konprann, m pa konn sa la polis ap fè non mwen menm. Sa vle di ou dakò ak TT lè lap pale de medam yo, medam yo pa inosan vre nan sa kap pase kwadèboukè a? TT m pa tande w fasil non. Ou kwè sa pa fè 3 fra m tande w? Men te gon fra m te tande w, monchè sa te fè m plèzi pou m te pale de ou chak jou. Men mwen sa m di w mwen menm, E mwen menm lè ke m sot anba maladi a m te gen 12 fanm, m te wè sa l koute m. Kidonk li te moute. Kòman w fè jere 12 fanm? Sa di chak chèf gang yo gen yon latriye fanm bò kote yo ap depanse pou yo? Oh! Jamè monchè, chak chèf gang yo fè m gen yon latriye fanm wi. Se lè m vin wè sa pa p bon pou mwen menm, m te sètoblije ou konprann rete m kenbe m kenbe bon grenn nan. Epi tou konprann m te lage rès yo. M te di yo ri bourik chemen dwat pase w ap imajine w si m te gen anpil fanm la pandan m t ap sove alò pa konn konbyen yo t ap rache non. Bagay yo melanje. Bagay yo melanje nan men nou wi. E pou m konfime pa pèp la tou, pou m konfime pa pèp la lè m di sove, pa konte sove m sove m kouri sa sa vle di e lesi moto vin pran nou devan pòt nou. Men lè son baz wap kite, ou pa ka di ni wa a wap kite l, ou pa ka di ni chèf la wap kite l, ou oblije chape poul ou. Pase mwen menm m gen kèk bagay e m gen m gen m gen m gen kè tou mesye. Mwen gen se epi tou m son jèn ti gason pou wè pou m parèt nan sosyete a epi pou moun ap gade w Epi pou moun ap gade w. Bon, m pral di w mesye sensèman, ou wè yon chèf de gang e lajan n ki pale pou li. Men egzakteman yon chèf de gang ta kite depi yo koupe nan gang, monchè w ap wè imilyasyon wi si yo pa t kite gang anvan depi yo koupe. W ap wè imilyasyon wi mesye, n ap wè imilyasyon. Pase nan gang nan e lajan t pale pou nou, ou konprann? E nan gang nan toujou lè w voye achte yon tenis Depi sa vann 1000 dola, moun ou voye achte l la di w 2000. Ou konprann sa m di w la? Nan gang nan, bon, nan gang nan toujou, madan premye, pre premye chèf la, si w wè madan dezyèm chèf la pa sensè, l ap frape l. Madan twazyèm chèf la, si w wè madan twazyèm chèf la pa sensè, premye chèf la ap frape l. E pa menm yon bon vi non yo gen nan geto a, TT. Rete. Non men yo dim sa tou konn koz nèg yo youn touye lòt tankou avan yè la m kwè Albert e nan bay jalouzi t fè misye tiye tèt li. Non ou pa bezwen wè men kòman l ye sa vle di ka gon ti blòdè nan baz la epi lè l fè lari l tyake kòb epi l mete pi gwo bagay pase pase chèf bakòp la epi madan chèf bakòp la damou e e madan sòlda k ap fè lari k ap tyake kòb la Pase mwen menm esak fè mwen menm lè kem tap dirije baz la depi lèm twazyèm chèf depi nèg la sòti m pa vle youn youn gen kòb pase lòt m toujou fouye tout nèg ki sot nan lari yo ou konprann m toujou fouye tout nèg ki sot nan lari yo epi e bon yo te vin gon nivo senserite pandan m vin premye chèf la a e depi yon nèg tchake m m wò tchake m ap oblije manyen w pase. On nèg pa oblije rich pase yon kap travay depi byen lontan. Bagay yo anpil. Men banm diw Zo, m pap kitew ale tou sanm pa mandew sa paske nou di se vre chèf gang yo gen anpil moun ki travay ak yo, ou akize lapolis, e ou akize tou de zotorite ki. Akize? Kijan akize a? Ah ok, bon sa a di ou di yo yo fonksyone avè nou, bon ok, bon m pap di akize, ou di ke nèg sa yo fonksyone avèk baz la. Tete m dous wap fè peyi. Esak fèw wè talè a ou te di konsa sèl preche pastè a fè esèl preche levanjil m demanti w e se peyi nap fè nou pap ba pèp la kras pou manti akizasyon Poukisaw di sa poukisaw demanti m poukisaw demanti m. Paske depi nan zantray Adan ek Èv nou eritye peche nou menm Sa vle di, sou apot Pòl li vini l di nou fè jefò pou n erite le wayòm dè sye. Sa vle di si n ap bay bagay la, n ap bay bagay la dwat paske se verite n ap bay. Ki rapò sa genyen avèk kesyon pastè a yo te kidnape epi yo libere l 22 jou aprè? Non, sa vle di, pastè a li, m pral di w, pastè a li menm, li ka te fè yon ti mankman, manke priye oswa tou se rezon pou derasinen an paske m pral di w, Se rezo se humm komsi m te ka di w e ret la wi map di w sa byen wi pastè a tou nèg yo kidnape a tou ka lage yon madichon nan baz la tou pase nou rive nan dènye tan pastè sa se pa pastè komsi m te ka di w ki aplike nan move zak daprè jan m wè pèp la tap pale de li e Bondye li menm tou mwen ni k pa la lamò tou m di lamò si w pa lage pastè a map desann vin pran w li tande m ou konprann sa vle di Pandan se tan Bon se sèl mwen menm Bondye te ka itilize Non men lanmò di ke pastè a pat nan menl Lanmò di pastè a pat nan baz li Ou menm ou tap janm dil nan mon tete? M pa konnen mesye nou wè byen kounye a fòm konnen lè yap pale verite. Nan baz la l te ye monchè. Aah ou wè li. A wè lanmò sanjou son on blofè o sipèlatif. Misye te akize Alex, li di ke l pa nan men li. Aah tete. Yo te pran n pou bon moun. E kounye yo di l se yon blofè ankò. Yo te pran n pou bon moun. Non m pa ka pran l pou bon moun men misye t ap di ke l pa nan men l paske misye di l toujou pale verite sof ke m te di gen 3 aksyon. Nèg la s on vòlè li. Nèg la s on vòlè li. Ki verite l ta pral gen nan li. Kounye a la nèg la ta pral di w kidnapin nan men l. Non non non tande byen moun ki t ap swiv mwen avan yè m te di gen 3 aksyon t poze. Zo pale pou 1. Lanmò san jou reyaji pou 2, pastè a libere pou 3. Eske n sonje m te di sa? Men misye te di ke l pa nan men l. Sa vle di TT, men kijan nèg yo gen dwa pran nou an, w ap tande? Nèg yo gen dwa fè kidnapin nan nan zòn pa yo epi yo travèse l ba yon alye. Ou konprann? Wi, e nan zòn Vitelòm yo te kidnape pastè a. Ok, Vitelòm menm voye l ba lamò. Epi lamò li menm se vitelom ki voyel bal kenbel li paka fè dwa ladann eske nou wè bagay la melanje menm oh sa vle di moun ki voye bay kenbe moun nan ou pa gen dwa sou moun sa donk kelkeswa lajan kap negosye se moun ki te voyel la t pou negosyel. Non moun nan kounya la wap negosyel kounya yo yon ap diw men konbe kob pou mande kounya la epi wa li menm lenpot sal di se sa Ou konprann men mwen menm mwen m paka pran desizyon m pou yon moun vini epi m running di lap bay yon milyon dola swa jamè map rele wa map di wa konsa e monchè e men pit la leve wi map map di wa konsa a men yo bonm san kòb non men men men fanmi entèl rele la e konbe kòb poum mande m de menm pou lamò tou lap di wa konbe lajan poum mande Epi tou, wa li menm ap di konsa, bon, daprè jan yo esplike m fanmi moun nan, daprè jan bagay, bon, manman, bon, mande 500 mil dola, mande 600 mil dola. Vèt wi. Epi la, moun nan li menm, epi moun sa li menm si ke l gen fanmi, epi y ap, y ap negosye, bon, fò m di w sa tou, ap bon, m ap ba moun yo plan kidnapin nan. Kado sa m ap ba non, tande, m ap fè bay kidnapin sa silans. Ou la Leve? An nou la, le monde konekte jiska prezan frè. La Repiblik! M oblije ouvè vwa m. La Repiblik! Nou pral wè si nèg yo kriminèl vre. E kidnapin nan, mwen menm sou pouvwa pa m nan, sou pouvwa Lamò 100 jou a, m pa janm wè moun nan pa bay kòb. pou ni pou m fije l pou ni pou lamò fije l. Lè w wè yo pran moun nan tande, nan baz 400 mawozo l manje l bwè. Lè w wè yo pran moun nan pa fè tèt cho pou li. Kite l nan men yo, menm si yo di yo mande tan kòb, a okipe yo avè l, yo si yo vle pa ba yo manje kounye a, bon yo pa ka pa ba yo manje tou. Sa se mwen menm mwen m konn ba yo bon manje. Pa bay gwo kòb. Lè yo di w 500 mil, konprann, di menm 500 ti wòch ou pa gen. Epi, epi, lè yo di w 500 mil la tou epi, fè yon pòz, meprize moun nan nan men yo, moun nan pa ka mouri. Yo pa ka touye l tou, jamè. Ni yo, ni, ni yo p ap bat li tou. Epa gon nèg ki ka veye eva ki ka oh oh vre menm bon mwen menm sou pou bon mwen menm sou pouvra pam nan sou pouvra pam nan te gon sèten de fayito ki te fè yon bal chap anndan li te touye yon sèten de jetou ki se moun fonpayizen lè kem pran misye pou mal fizye fayito m di kòman fè yon bal chap anndan yon bal chap anndan ki bon Dam nan pa gen asirans non m pa konnen si se touye konprann lòt gran chèf yo fè peye tout fè peye fè fayito tout pase lèm pran fayito m met fayito sou graj konprann lè ke m bon bon m bon bon bon moun konn fè bagay ki pi piti konprann lèm di m pral manyen yo sou de pye sou do pye gaspiyay dakò la mò dakò e lèm pran desizyon m pou m manyen fayito nèg yo di non ou konprann sa m di w la misye antre nan va a. Misye antre nan va a kounya, jis kounya map pale avèw la la se kounya moun fonpayizen konnen kòman jetro te mouri. Jetro frèm lan te mouri non lajan li ta pral pran yon jou li ta pral pran anm poul pote m pa konnen li ta pral fonpayizen epi men misye lavil li te sòti epi misye non antre machin nan lè sa a m te chèf epi gon sèten de bout blak misye se nèg anba anba anba kipon sa a sa M bliye ki bò misye t ap dirije wi bout blak la. Misye son evade l ye bout blak di ann pran misye. Epi yo pran misye epi yo mete misye anndan. E Jetro chak lè nou negosye bon fanmi an di e kèt k ap fè e matant bon m ap bat la mwen menm pou m wè si m ta lage Jetro. Sou menm moman m ap bat pou m lage Jetro a epi yo rele m mesye Jetro pran w bal nan vant. Fayito, Wi, men zo, kesyon m tap poze w talè a m pat fini, m tap di w ke genyen des otorite ki ale nan baz lan, ki sipòte n, ki pote bal, ki pote zam pou nou, e genyen anpil lòt gwo chabrak nan sektè prive a tou, nou gen moun ki sipòte n, men m remake jodi an, dènye tan sa yo. Eben, m gentan bay rap nan. Mwen mwen gentan bay rat rat mwen bal la avèk 50 pousan la wi. Wi wi menm ba non Patrick Patrick pa majan vòlò. Non se yon lòt bagay map mande w la. Mwen di w konsa menm ba non Patrick gen moun e Patrick ki konnen yo byen paske li menm kal pran bal la pou ki pote bal la ni bon mwen ni bay lamò. Alò Patrick la se sòdi kap dirije sou zòn douyar lan? Ye ye non misye Misye pap dirije men misye se motè baz la, motè. Lè yo pale w de motè, fòmèl, fòmèlman l s on motè. Paske se li menm ki pou pot lajan ale, se li menm ki pou pot kòb, kòb ale ba yo, se li menm ki pou pot telefòn ale. Man, bon manje a li pou tout bagay nèt, tout antre sòti nèt. Bon la met on, met on kriz 50 pousan nan baz la la pandan m ap pale avè w la. Mph, ok. Ban, ban m di w, ban m di w on bagay. e m ta pral di talè an gen otorite k al nan baz la genyen anpil lòt moun ki fè koneksyon ak nou men m remake jodi an kèlkeswa aktivite n ap fè tou genyen anpil jounalis ki toujou avè n èske sa rive nan baz la nou kolabore avèk de jounalis? Woo sa son bèl kesyon vre. E bon non nou pa kolabore avèk jounalis nou men tankou lè gen yon ensidan pase ou konnen jounalis la li menm se enfòme lap enfòme sa vle di kote bagay la ye li sipoze al chache l pou l pote l vini men se kòm si se pa vini jounalis vini ki se zanmi non ou konprann sa m di w la ki antre tèt li voup non yo konn mande menm èske nou ka antre. e mande yo konn mande eske nou ka antre vin fè. Pou yo mande sa vle di ke jounalis sa yo genyen kontak dirèk avè nou pèsonèlman? Non, mwen menm kontak jounalis yo m pa konnen yo pase e ben gaspillage konn di m ben al met rad sou mwen epi jounalis la vin lè sa non se twazyèm chèf. Sa vle di gen yon nivo antre gen yon nivo antre twazyèm chèf la e dezyèm chèf la e premye chèf la. Sa vle di mwen menm mwen lè m premye chèf la se mwen t ap bay gaspiyay pawòl. Men lè ke m te twazyèm chèf la fò pawòl la sot nan bouch lamò e pou l pase nan bouch gaspiyay pou l rive jwenn mwen. Sa vle di kontak sa yo mwen menm bon jounalis pa zanmi yo pa zanmi 400. Nap pale verite nou pap bay manti jounalis la sa vle di jounalis la li konn bezwen antre poul vin fè yon entèvyou apre yon ensidan ki konn fin pase men yo gen plizyè fwa yo pa fè sa. Ok bon nou chwazi kwè nan sa w di a de tout fason ba yon ti kras melanje nan men nou E mèsi Ti David paske w te deside fè yon ti pale ak nou jodi a nan kad emisyon Ti Koze ak TT slash Chimen Verite. Donk gen anpil bagay ou di ke ou konfime, pa egzanp kesyon Zenith la ou konf, ou klè sou sa. Se ou bay tout detay, se yon yon ki voye pou te kraze radyo an. Ou la TT? Kisa w di? Ou ye yon te vre kraze zenith. Samdi a mwen mwen fini e e tou e si w wè nèg yo ta vle ta vle ta pouse atanta TT depi w wè m ta tande nèg yo ou konprann y ap pale de mwen kòmsi m ta di w yo vle panse mal m ap nik rele w sèl jou n ap ouvè liv la len mèt toule len mèt touye lòt non pa reskonsab. Nan, m panse w tap ouvri l jodi a, w pa vle. Eben, antouka, e... Ha ha ha! Non, non, si w te ouvri l, m panse ke l tap bon, l tap itil la Repiblik, li tap itil anpil. E, men... E, se te lè n ap ouvè liv la, n ap montre sòti. Sa vle di, sa vle di, nou pa pou ouvè liv la pou moun di, gade li sa, blan ap bay manti. Non, monchè, sa se chèf nou te ye. Nou gon liv nan men nou. Ou konprann? Se yon liv presye, n ap kòmanse depi nan wa epi n rive nan kontwòl ni nèg ni baz ou pa epi gen madanm nèg n ap bay tou ou konprann? Gen ant sa. Non men. Èp wè lapolis vin gentan fè lapolis tanmen fè travay li la tou. Banm di w Nèg k ap bay antèn pou Marifest. Banm di w yon bagay ke w ka inyore. Banm di w yon bagay ke w ka inyore. Se vre ke ou di tèt ou se yon ansyen chèf gang, men sa pa efase pa egzanp aksyon ou konn poze, krim ke ou fèt, etsetera. Ou pa panse ke pandan ke ou jwenn espas pou denonse w ap fè rezèv, alòske ou gen dwa gen antèn sou ou san w pa rann ou kont, e lapolis ta deside pa egzanp arete w, ou pa panse l ka two ta pou ou? Monchè lapolis pou ki, kijan pou lapolis. Bon m pa nan vòlè ankò pou lapolis arete m. Non men, bon m di w, kite baz la, non non non tande tande, tande, kite baz la pa vle di ke aksyon w te konn fè yo efase. Sa vle di ke kolabore ak lajistis, sa vle di redui nan santans ke w ta sipoze pran. E sa k fè lè w jwenn espas pou w pale w pa pale, ou pa konn kisa k ka rive pi devan. TT, TT bon m di w yon bagay. moun pa ka jije m, se Bondye sèl ki ka jije m, alò moun ka pran m ou arete m w ap jije m de tèt ou, men fò w konnen ou menm fò w retire pay ki bout bwa ki nan je w la anvan pou vin retire ti pay ki nan je m nan, bon si yon leta kowonpi, yon leta pèpè, yon leta vòlè, kòman w ta fè pral santi pou yon leta pa jije m pandansetan leta pa janm pran radyo pou l di men sa l fè avèk mwen menm ki pran radyo m ap denonse e. Ou pa santi nou menm pèp ayisyen nou avèg nou bèbè? Kòman w ta fè santi leta ap vòlè epi avèk yon nonm ki kite vòlè li pran radyo l ap di men sa l te konn fè? Èske leta kon pran radyo pou l di men sa l te konn fè l pa p fè ankò? E sa k fè leta k ap vin la Bondye ap voye a, leta sa a Bondye pa sipoze sèvi avèk plan manyòk anmè sa a, Bondye pa sipoze sèvi avèk Plan brasa tanmen sa li sipoze vin met lòt moun tou nèf paske pa gen leta kòman ou ta fè let konnen leta ok ki valè zam leta ba ti jèn touye moun nan peyi a hein bon se bon leta fin bonm zam nan epi m remèt leta zam nan epi li menm ankò poul pral bezin vin a vin bezwen aretem monchè m pap baw manti m tap mouri gason m tap mouri gason m tap mouri gason. M pa di m sa m tap fè non, men m tap mouri gason, pandan se tan e nan Egzòd 20, Bondye di pa pa tiye. Ou konprann sa m di w la? Bondye di pa tiye. Nan Revelasyon 22 vèsè 15, Bondye di pa tiye. Lapolis ap tiye, bandi ap touye. Koulye a menm, men Bondye desann sou latè, li arete ni polis, li arete ni bandi met nan prizon dèske l te di toulede pa tiye, men kounye a latè ret san vòlè, li ret san polis. Ou ka defini sans sa m di w la? Non, m pa kapab non apa, paske ou tèlman plane koze. Non, ou pa kapab, paske sa m ap di a ou pa konnen l. Sa m ap di a pou ta konnen l, fò w ta pran ti chèz ou pou w chita, epi pou m ap esplike w li, pou w konpnen l. Pa gen moun ki ka fè peyi. An Ayiti la a, si Siken te ka fè peyi, se bon pye palmis nou t ap pran met nan tèt peyi a. Palmis rale loray, palmis rale zèklè, e sa nou pral jwenn nan palmis pou nou manje. E se pa pou san rezon lè yon grap palmis sot anlè l tonbe atè, baz lan mechante nan peyi a. E m ap di w sa sensèman, pa gen moun ki ka arete yon moun ki repanti, ki renonse Pou leta bonm zam nan m remèt lil epi ah TT m panse w tap fè peyi wi ou just jounalis wal aprann en filozofik ou pou fon bagay men avèk mwen menm bondye aprann yon bagay mwen avèk w se de ka diferan. Zo tande byen ou wèm kite w pale m gen enpresyon ou pa fin sezi sa m di w lan paske se vre m tande w sa se mwen paske m se jounalis. Menm pa la jistis ou dakò sa. M baw espas pou pale, m santi ke ou di de bagay, ou pa nan voye monte vrèman, paske depi sou enfòmasyon w bay sou yonyon an, sa m di w se verite. Sa di w pa voye monte se verite. Men, pa bliye ke ou te fè pati de baz lan. Donk gen de bagay kòm si lè w jwenn espas, e sa m ap di la li rive Odma, Odma Louissaint. M si w ke w te konn Odma byen. Dayè m kwè misye te kolabore ak baz lan tou. Sa vle di gen de bagay Odma pa t gen tan di malerezman. Pa egzanp, lè l t ap denonse ansyen depite Prophane Victor, gen de bagay ke misye pa t gen tan di e jiskaprezan li tou ale l pa di yo. Se nan sans sa m di w ke lè w gen yon espas ke moun ap tande w, gen de bagay ke mwen poze w kesyon ou bwose yo, pretèkstan ke w ap gen tan pou di l, ou pa konn lavi yo, ou pa konn sa t k rezève demen. Donk se sa lide m nan e papa. M wè w eksite. Non monchè, Tete m pral di w yon bagay frè m, wè si ke m pa t mouri dat m konnen m te fè dezan edmi m ap vòlè m ap kraze lari m pa t janm mouri e pa kounye a pou m ta mouri la e pou m poze m la epi pou Bondye redui sou santans ke bon da e pou ok pou Bondye redui sou sekirite m ta mete nan zòn mwen avèk avèk vòlè avèk vòlè m t ap vòlè tou epi pou m jere timoun mwen yo pa janm met nan tèt ou zo ap pale jodi li pap pale demen jamè plan lavi yon moun trase nan men Bondye tande zanmi m si Bondye pa bay lèzòm pa ka pran pase gen moun mwen menm mwen m konn ap veye pandan yon mwa de mwa l ap pede pase sou mwen m pa janm wè l ou tande sa m di w lan. Ok non m dakò m dakò wi ou dakò paske mwen menm ki sal yo konnen gen de ti bagay kòmsi ou pa vle ouvri liv lan e mwen gen ti bagay ke m ta renmen w di nan premye paj lan. Non mwen gen chanèl youtube mwen mwen gen chanèl youtube mwen mwen gen fanatik mwen TT ou konprann. tandem la ki paka vin jete dlo nan bitasyon la ki avèm wi tete liv mwen ouvè nan nan men yo la epi chak lèm lage yon ti kal bagay epi pou yo wè men ki kote yo ye pou yo konn de ki prekosyon pou yo pran an ayiti la wi epi ou pa panse depim ouvri liv la frap la epi anba menm la ap gentan anbrann la epi lari gentan bloke toujou la liv la ouvè moun ap kras Adye ti kal pa ti kal epi mwen menm gen bagay se prive avè dcpj paske mwen m pa nan sitirans e pa gen bagay m paka nik lage l ba ou konsa la a menm pou jèt ou pap fè peyi Zo gon lòt bagay ou fè polisye yo pè tou non men ou pa panse ke jan w atake lapolis la ou pa rann ou kont ke ou fè ou fristre polisye yo tou. Poukisa? Non ou lage sou yo la 100 mil a lè, san rezèv wi papa. Ou di polisye yo tout nan gang. Non, non, tande. Non, tande men, men se nivo filozo, filozofik yo. Lespri pa m avèk lespri pa yo a ap toujou diferan. Se pa anyen m gen avèk lapolis non. Sèlman lapolis kwadèboukè m konnen yo enpi, men dcpj yo pa konn vin. antre nan baz mwen vin ranje zam non e ni tou m poko janm fè fas kare avèk dcpj yon jou nan nan vi bandi m pou m ta di w pou l ta di m bonjou pou l ta ban m lamen menm non sa se kòb presye wi. Talè an ann rete la sou baay sa ou di ke ou te alò gen baay m pa di w se paske w te di yo deja avèk Morvan ou retounen sou sa w di ke polisye kwadèboukè al ranje zam nan baz kisa sa vle di? E jan w tande m di w la wi TT, lè w wè zam yo kraze anba, tankou lè w wè m ap tire gachèt yo antre e tounen m ap tounen yo adwèt mwen, tankou lè w wè yo tire grenn nan pa moute e polisye nan lari, e sa, mwen e sa k fè m di w polisye pa ka, polisye Kwadèboukè pa ka arete m non, m pa gen pwoblèm pou dcpj arete m, pou, pou yo anfèmen w chanm kay mete m, men si yo arete m la, yo konnen. Bon dayè tou, pandansetan m pa vòlè ankò a mwen menm m pa nan touye moun, polis pa ka arete m. poutèt vòlè ankò pase mwen mwen pa vòlè mwen menm sensèman ay mwen mwen se sitwayen t vle ede peyim. Ou wè sim antre tèt mwen ou wè sim antre tèt mwen e pa pou polis m antre jamè. Jamè. Ok. Non men, men kisa m te vle di w zo, paske lè w akize lapolis Kwadèboukè, fò w admèt tou gen bon polisye tou nan Kwadèboukè. Se pa tout ki pa bon. Se pa akize. Yo vin ranje zam nan tete. E mwen te chèf afè m tete. M di w konsa. Yo vini, pa di m akize. Lè w akize, ou demoutre m. Ou pa fè peyi. Ou konprann sa m di w la? Yo vin ranje l. Konprann? Lè w wè polisye w ap kite komisarya a. Yo di men, men gen. toujou gen yon espyon nan mitan yon espyon nan mitan yo di men ap kite l se te sou si w ap fè peyi w sa w pa pè pou w pale se si w rele m fò fò grenn ou sonnen menm jan avè m si e pa sa pa rele m tete mwen menm mwen m di w yon bagay m ap fè peyi m mwen menm mwen m di w yon bagay ou di m sa. Ou pa ka lage l konsa paske kisa k rive fòk ou dakò tou Se pa tout polisye yo nèt ki pa bon, gen de twa grenn kanmenm ou ka konte sou yo. Se sa map di w, men yon sèl grenn tomat pouri, gayèt pèk pouri tout tomat yo, paske, paske mwen menm mwen lè map sòti, m di lamò map sòti, m di yo map sòti, m pa ta ka pran yon nèg sa, gon polisye ki nan komisarya kap travay, epi pou polisye a kite travay li gwo midi ou pa konn kote l fè non. Wen se vre. Wen se vre. E pi direksyon n pran. Ou konprann a? Sè se se mwen menm kontwè m ye la m fèmen liv la. Pase mwen menm m ap ede pèp mwen. M ap ede pèp mwen. Sè se e pa ou m ap ede non pase kote w ye la nan nan peyi a letranje a la. E di a tou men mwen menm mwen t wè ki mizè pèp mwen ap pase. Ou konprann? Wè nan ou wè si w deside pale se paske. Gran gran gran gran se fon pa izen. Gran gran gran gran se. Pèp ayisyen mwen menm kote w ye la e mwen t wè mizè pèp sa ap pase mwen menm kote w ye la mwen mèt mouri kankou jezikri pou yo la mwen bay pwoblèm non mwen men jezikri te mouri deja pa gen moun kap pa gen moun ki gen pouvwa sou pitit lòm nan ankò lepòt bon mwen menm mwen menm mwen mande polis a pasapòt dayè mwen manyen zam nan menm epe m toujou nan menm epe m toujou nan menm mwen mpa bay mwen mpa bay vakabon chans non mwen menm paske mwen menm mwen sa menm an an an zo. Avan w ale nèt, ban m di w, ki posibilite w panse ki genyen si an reyalite lapolis ta vle elimine baz 400 mawozo pou yo fè l yon badje epi baz sa l pa egziste ankò, èske w panse se frennen yon yon an sèlman solisyon an? Non e menn. Men kòman li ye, se mwen ki pran polis yo, epi m fon fòmasyon avè yo, epi m bay yo zòn nan pakè. Ou konprann? Epi m etidye zòn nan, m bay yo pakè, epi nou annik, si se pa retire yon yon nan Telisa, mete l nan Telisa, epi nou travèse l yon kote, kote, ou konprann, moun p ap tande l, epi nou ba nèg yo yon ti lave. E sa k fè m di w liv la m pa ka ouvè l konsa, paske kòlèg. 500 mil dola ke nan men. Se a la tèt la sèlman wi sa difisil la pou kite sa. Men apre sa menm lamò san joufre ou wè la frèm. Lamò san joufre e a la tèt la l fè lontan nèg atake ben vye ougan li sèvi. Men sa vle di ti solda yo gon fason nou trete yo pou yo kapab rete nan baz lan. Eske n peye yo chak mwa, chak semèn, koman n fonksyone avè yo pou yo rete? Non p non nou fè e sak fèm diw TT bagay la m pata renmen nèg yo mouri jis m ta plis vle nèg yo repanti paske ti bay ti sòlda yo menn e ti e a ti pèp paske m konn m konn bay gen ti sòlda lè parèy kòb m ap bay 400 dola gen m ap bay 1000 dola pa semèn nan pewòl kap fèt bon ayisyen wi ayi yè ayisyen bon. Sòl e machann tou vin mande manje yo tou pran nan men yo ogan. Bon, ou konn fin lonje mil dola ba yon sòlda epi machann, gen senk machann sou li la, chire ratouli pou yo pran epi li satisfè, li pa manyen bagay moun nan zòn nan non. Kòman n fè pewòl la, chak wikend oubyen kòman? Non konn fè l chak 15 jou tou. Non konn fè l chak 15 jou, non konn fè l chak semèn, selon kòb ki tonbe a. Selon kòb ki tonbe a. Paske ou mèt etan. Se te pou m di w bagay pou m mete w klè, ou wè baz la, ou wè baz Gaspard Mawozo pou m ba w peyòl li, wap mèt ba w peyòl li san peche, san peche nèg yo ta repanti, epi Bondye ta di yon mo pou yo. Men peyòl baz la fè m nan. Sa vle di, ou wè baz la, e tankou tout nèg yo nan sa yo ye a, e baz la, si gen 300 mil dola sou li, ou la Zéphé? Wi, mwen la, mwen la. Sa vle di. Ya mwen la, mwen la. Sa vle di si gen 300 mil dola ki tonbe, yon yon nik pran 150 mil dola epi li ba Lama oswa mwen menm ak Abiay 150 mil dola. Men nonm sa remèt te gon milyon dola meriken tonbe pa konnen l pral separe l avè w. Menm menm li pito fè w travay pou w bouke. La a gon bagay m pa konprann. Koman yonyon pran 150 mil dola ko aloske misye an prizon e misye gon moun kanmenm li fè konfyans li nou bay kob sa pou li paske l pa la l menm. Wi kob sa li toujou di w li mete l la pou l achte zam e sa ki fè m di w baz sa si w wè si w wè si w wè m pat degaje m pou letènèl bon pisans ti david la pou m kraze baz sa dòk bon mwen an. Tèt chaje, tèt chaje, tèt chaje, ba yo on ti kras konplike, men e. Tankou si gon milyon dola vèt, men ki jan? Si gon milyon dola vèt epi i pran 500 mil. Nou konn konte milyon dola nan baz lan? Mezanmi tete an bon, abe tete ou pran 400 mawozo pou koko a? M pa konnen, mande m, mande m pa nan baz la mesye, se nou t pou di mwen. Konn gon milyon dola tobe. E milyon dola sa tonbe a epi yo annik fè analiz li di kyèt sa map fè la m retire tan pou bal m retire tan pou zam m retire tan mwen epi l ba nou 300 mil dola pou nan batay epi epi mwen menm mwen retire kòb chèf bakòp nèg bakòp yo epi m retire kòb nèg danva yo epi m retire nèg bout manch yo epi m retire kòb anm. M retire kòb nèg lòt lòt zòn mwen retire kòb tout kòb nèg zòn yo nèt bon gen bon bon bon gen nan chèf bakòp ki konn pa ka jwenn 5000 dola non bon bon gen chèf bakòp ki konn prèske fè 4 mwa yo pa ka jwenn 5000 dola pa semèn. Non men sa son administrasyon kap fonksyone sa di la nou bezwen sekretè pou tout bagay nou nou tout bagay kòman n fè konte lajan sa nou gen biwo nou nòmalman n fonksyone. Non monchè lajan sa konn ap konte. Nan konn pran 5 nèg an sisnèk konte sa e pi nan pase lastik nan fè pil 3 mil pil 2 mil pil mil pil 500. Bagay yo anpil. Byen byen òganize. Non bagay yo anpil. Men nou baze nou nòmalman nan Dimilso. Baz la baze tout kote. Men sèlman gran santral ret gran santral. Li gen tande nèg ki nan gran santral la. Humm ok sa vle di loske gen operasyon la polis se pa tout baz la vre ke ki nan la ri sa di gon group neg ki rete ap siveye lokal anlè epi gen neg ki atè a sou sol lan. Yeah pase m pral diw 400 mawozo li menm lè yo pale w de 400 mawozo sa vle di antèn nan nan 400 mawozo tou pase nan w konn gaye antèn nan tout atè a plat wi. Men m kòmanse bay antèn yo la wi. Wi, ou pale de ti machann tou konn antèn, de chofè moto, ou pale de kèk nèg tou ki gwo chabrak, ou site non pa egzanp Max Sony, ou pale de lòt nèg, ou pale de Ougan an tou. Se sa k fè fò lapolis, fò lapolis ta fè tout ti machann pa vann bò lari, tankou ti machann nan si l si ke l bezyen vann bak sirèt ou a, ti visye antre antre nan mache a al vann li e poutèt sa yo fè mache. Pa sitire ti machann bò lari la pou listwa fè travay yo non pa gen lespri se sak fè nap toujou mouri Sa e lameri e pa lapolis nan e pa lapolis se lameri ki dwe fè sa. Oh lameri eskize m ebyen lapolis pase lameri lòd la lave ti machann yo nan lari a mete yo chita nan mache silvouplè fè lameri yo ba yo sekirite nan mache a epi retire yo bò lari yo machann sosis yo machann sigarèt yo machann a. lave epi chofè moto yo tou depi ou wè nan stasyon chofè moto a depi ou wè nèg la ou wè nèg la sanl pa gen kliyan relel depi ou wè lap lap kwense kòl nan raje toujou met antèn sou li epi depi nou wè nèg epi depi nou wè nèg estasyon moto yo map gen yon nouvèl ba nou pou nou pa viktim ankò depi nou wè nèg ki pa konn travay nan estasyon nou an epi nou vin wè kwoche kò nou kote nou al metel deyò. Se vre? Bon motosiklèt yo menm se mèt afè yo lapolis ta sipoze tcheke bon kèt gen nèg ki gen lisans tou kap bay antèn mpaka di tcheke nèg yo pase gen nèg ki gen lisans tou kap bay antèn gen tou e moto vòlè t nan men yo tou tout moto san plak yo nou ta sipoze ranmase yo pase gen moto tou epi depi moto ap achte sou non nèg la tou e fè fè nèg la pran mèt moto a tou kenbe moto a fè mèt moto a vini. Ba la a nap met lod. Si moto a pa achte sou non ou. Moto a siprann fo met li vin prann nan komisarya. Si met li pa vin prann se ke se moto vole li ye sa yo tou la polis men travay non m ba nou. Nan ou di anpil koze. Talè ou te fon ti eksite men ou kounye a ou relax. Mwen mon chef fo mimi wi mwen menm. M santi sa, m santi sa. Eben nan ka sa zo. Monchè nou te kontan pale ak ou e Epi m pral di w tou Epi m pral di w tou Direktè Direktè ponp la sanble k ap pran pòz li a Èske yon direktè ka ka chita nan yon ponp Ki direktè Ki direktè w ap pale Maksonye jou jedi sèlman ou toujou wè l estasyone l pi fasil Jou jedi jou vandredi jou sa yo e pa fasil yo pran l deyò sa k. E dosye m ap lave devan Letènèl wi pou moun sa se moun mwen te fè abi 10 yo m ap ba yo 5 ladan l pou yo alèz wi mwen se yon tip dezachemye wi mwen menm epi tou mwen menm tou mwen m konnen Bondye gen gran plan pou mwen depi m wè Bondye te gen gran gran plan pou David li te gen gran plan pou Moïse monchè m pap m pap M pap baw manti non Bondye toujou pran moun moun moun ki sòti pi mal yo. E sak fè m pral di w tete m pral di w daprè David ki kisa yon moun ki kisa yon moun talè tete.